Asasina Jovenel dwe louvri zye nou sou malvèsasyon boujwa yo, jodi a Ariel livre peyi a kote pwoblèm yo pral koumanse, manman pitit mare vant, konba pou ane 2023 a pral pi di e bagay yo fenk koumanse. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, mèsi a ou menm ki jiskaprezan rete avè n e sila yo ki pral abòne ak Sofia TV 83, rete la pa dekonekte men nouvèl la an detay. Li pa yon sekrè pou pèsòn, li klè e senp, apre lanmò Jovenel, peyi a lage epi tounen savann, Ariel deside vann richès peyi a, tankou lityòm, aliminyòm, ak richès presye natirèl yo, ak yon miltimilyadè ameriken, kote boujwa Petyonvil yo jwenn pa yo nan gato a, e peyi a deja fini sou pye, selon tou sa nou ta aprann. Pa konsekan, enfòmasyon sa yo rive filtre aprè vwayaj PM lan nan peyi Lèzetazini, kote l t al chita epi planifye ak milyadè yo sou vant enpòtant richès ak byen peyi a, kote Ayiti pral benefisye 2 pousan sou eksplwatasyon min sa yo. Ann ale, rete la poko dekonekte, enfòmasyon ak lòt nan jounal la pou jodi a, se pou koulye a la ak ekip Busta John lan, kote nouvèl la deja pral pale byen fò sou Sofia TV 83 Kè n konnen se rezo enfòmasyon an kote map mande n si ou poko fè sa abòne ansanm avè n nouvèl la ak enfòmasyon yo pral jwenn ou nan salon lakay ou. Jodia la lè nou gade sitiyasyon yo medam mesye kote ke Ariel Henry e se sa ke menm ke Prezidan Jovenel Moïse te di nou, tout vye kontra yo yo sinye lan gouvèneman tranzisyon. Se poutèt sa ke nèg yo gen yon jwèt ke yap jwe anndan peyi a la, se lan tranzisyon ke nèg yo toujou vle jwe jwèt yo an. Ariel Henry, yon sangwen, kote nou pa menm konprann ni yon bagay yo pran yon ti tweet, yon ti mesaj tèks, men nou menm tou nou lèd anpil tou wi nou menm Ayisyen. Map toujou dil se petèt sa gen anpil vwayou sou rezo an tou. Gen anpil sangwen san benyen sou rezo a tou ki ap fè yon travay sal pou bòs yo pou patron yo. Gon pil maskarad sou rezo a, eskize medam mesye yo konnen a kiyès map pale, ki pa aksepte rantre nan batay chanjman lòt Ayiti nap pwone an. Jodi an la, n ap gade sa k ap fèt nan figi nou an yo la, y ap kenbe lespri nou pandan ke yo p ap gen okenn modifikasyon pou yo fè pou yo di men kòman. E se petèt sa ke nou menm nou di, nou bezwen du mond, nou bezwen dè Ayisyen konsekan, dè pastè, nou pa bezwen konnen ou menm ki, ou menm ki. enfimyè, nou bezwen dè zavoka, nou bezwen dè jij, nou bezwen dè polisye, nou bezwen dè Ayisyen konsekan lan tout kouch sosyal ke w ye. Nou bezwen w pou nou fè yon fòs pou nou retire Ayiti lan men kò gwoup ki anndan peyi an. Pou ke desizyon sa yo, nou destabilize desizyon yo. Men nou menm, fòk nou poze dè zaksyon osi. Fòk nou poze dè zaksyon. Nou pa ka rete la n ap pale. Fòk nou kòmanse mete nou ansanm e mwen di bravo. Dè pastè nou bezwen yon ekip dè pastè nou bezwen yon ekip dè zavoka nou bezwen yon ekip dè jij ayisyen nou bezwen yon ekip kèlkeswa nan peyi ke w ye an nou bezwen w pou nou fè yon fòs pou nou leve pou peyi an mentnan pou nou retire kò gwoup desizyon entènasyonal tout grimas k ap fèt yo nou di se tèmine Rosemond Jean. Ou dirèkteman lan mikro Rosemond Jean avèk pèp la, kisa kap pase avèk Elon Musk ki mentnan jwenn 2 kontra lan men yon òm ki anndan yon peyi pa yon tweet? Rosemond Jean pale avèk pèp la, kisa kap pase anndan peyi a la e kisa k tonbe sou do peyi a ankò ebyen avèk direksyon Etazini e Ariel Henry? Rosemond Jean mwen salye w trè fò. Son Busta John, nou ta di atravè lemond mwen salye tout moun sa yo. e m salye tout konbatan militan an Ayiti k ap fè rezistans pa rapò avèk sa nou rele federasyon ansasen ki nan tèt peyi a e ki jwenn sipò lentènasyonal espesyalman Lèzetazini, Le Kanada e Lafrans pou kenbe nou nan sa nou ye la. pou mennen nou kote nou ye la a, avèk, nou ta di, lapatisipasyon oligak kowonpi ki ete avèk tchoul oligak yo, ki fè tèt yo pase pou kondòm, fè tèt yo pase pou papye, epi jodi a men kote yo mennen nou. Men sa k fè m mal, Busta, sè ke m te fè tout sa m kapab. Mwen te goumen Mwen te denonse, mwen te relanmre, m te mande antan pou te anpeche mesye yo mennen peyi a kote l ye la. Jodi a nou nan kafou a. Jodi a nou nan dezespwa a. Jodi a nou pa ka soti, nou pa ka soti pou di w ap soti Pòtoprens, ou pral Akayè. Ou pa ka di w ap sot Pòtoprens, ou prale Kwadèboukè. Ou pa ka di w ap sot Pòtoprens, ou pral Kafou. Ou pa ka di w ap sot Pòtoprens, w ap moute Laboul. Ou pa kapab. Ou pa ka di wap sot pòtoprens ou pral taba ou pa kapab men se yon pwojè liye e se pwojè a kap egzekite se yon miz an plas liye se yon strateji se te yon manèv se konsa nèg yo te vle pran pouvwa a yo pat gen redevans anvè okenn moun jodi a nou pran nan konplo entènasyonal e se sa ki esplike mesye Ariel Henry antanke prezime. enpòtan ki patisipe, ki kontribye nan ekzekisyon Jovenel Moïse jwenn sipò, jwenn lapui entènasyonal pou rete nan tèt peyi a paske l ap ligide sa peyi a genyen an tèm de resous. Yon nèg ki gen lejitimite, yon nèg ki soti nan eleksyon, li pa ka fè kado peyi a. Men yo te bezwen yon debri, yo te bezwen yon rinil. Youn ki pa soti de nil pa, ki te pou rive la a, ki te gen epe Damoklès sou tèt li, epi kounye a pou yo fè l bay peyi a. E se nan sa nou pran la a, Britsa John. Ok. Se nan sa ke nou pran e nou menm nou di nou p ap rete nan sa ke li ye a. Genyen opsyon pou nou pa rete ladan l. Nou konnen tout desizyon k ap pran anndan peyi Dayiti, se paske pèp la li menm, Yo kapte sèvo pèp la, pèp la poko kanpe. Paske sa k fèt yo, yo kapab defèt, pa gen anyen ki reyèl ki lan dwa konstitisyonèl anndan peyi a la Rozmon. Nou konnen sa se yon ti jwèt li ye, nou te fè l deja e nou ka fè l e n ap fè l lan boul figi yo kote ke nou di peyi a pap kapab rete konsa Rozmon. Rozmon, prezantman la, se yon gwo gwo dosye k ap tonbe la a. Ariel Henry kite peyi Dayiti, li rantre Etazini, yon Ariel ki pa gen okenn lejitimite anndan peyi Dayiti ki nome pa le Core Group avèk yon tweet. Mentnan, Prezidan Jovenel te di l, se lan tranzisyon tout move akò sinye sou do peyi a pa janm mennen anyen pou pèp la e pou peyi a. Mentnan Rosemond, nou tande ke yon moun ki nome pa yon ti tweet, moute nan peyi etranje al siyen de akò pou de milya de dola sou do peyi dayiti ke pèp ayisyen e menm leta bon nou pa gen leta pèsòn pa konprann anyen ki sa w kapab di de gwo akò ke lòm nan Ariel Henry pran desizyon kote ke papa l yo envite l pou l vin siyen kontra sou do peyi a ankò avèk yon òm ki deja milti milti milyadè mentnan ki sinye yon akò avèk li, kisa w kapab di pèp la apwopo? Bon, sa nou genyen, sa konpatriyòt nou yo te voye ba nou, ki patisipe nan rankont sa a, se te alavèy, Rantre Miami, li di te gen 2 òm dafè li pral chèche opòtinite pou Ayiti. Li pral siyen avèk 2 zòm dafè. Men, Busta, pou lè zoditè, lè zoditris emisyon chanèl Busta John, Fondasyon Busta John, Yon òm dafè k bezwen kontra ki bezwen afè non peyi se pa premye minis lan k deplase al jwenn li ou dakò avè m? M dakò avè w. Bon premye minis yon peyi se yon moun enpòtan yon moun ki okipe se yon moun nèg òm dafè k ta renmen mache peyi sa li mete de fòt sòm dajan deyò. pou fè lòbiyis pou pèmèt premye minis sa rankontre l. Alòske nou menm nan ka pa nou an, se premye minis lan ki pran lajan taks nou, kote lopitay pa ka fonksyone, lekòl pa ka fonksyone, lapolis pa ka touche, lopital pa ka fonksyone. Ebyen se kòb taks sa a mesye Ariel pran avèk akolit li, li peye avyon, li peye otèl, l al rankontre Eloun Mix. Wi. Eloun Mix ki se milya, yon miltimilyadè, se misye ki te eksplwate iridyòm Afrik di Sid la. byen. Ebyen pou yo kenbe Ariel o pouvwa pou pèsonn paka jete Ariel ebyen mesye Ariel moute Miami li rantre nan yon rankont de 9 è di maten a 2 zè dlapremidi lal siyen pou fè kado plizyè min ke nou genyen espesyalman, an patikilye min nou genyen ki pote non Iridyòm nan Benè. Iridyòm Benè a, Ariel Henry al bay Eloun Mix kote li diskite pou Leta Ayisyen gen 2 pousan. Nan min nan. Nan eksplwatasyon an, pou Leta ayisyen, ap gen 2 edmi pousan. Ki sa min sa ye? Ki sa min sa senbolize? Min sa, min iridyòm nan, kilo nou ka di, yon kilo, yon gram pa kilo, yon gram, yon gram iridyòm vann 6 mil dola ameriken, yon gram. Yon gram. yon gram. Pam Iridium nan vann 45 milya dola ameriken. Ok. Pam Iridium nan vann 45 milya dola ameriken. Ok. Gen 2 peyi ki genyen l, se te Afrik di Sid e Ayiti. E se Ayiti ki gen mele a, ki gen meyè kalite a. Ok. E se Ayiti ki pa gen yon entèlokitè teknikman konpetan, politikman konsyan pou trete avèk moun ki vle eksplwate l la. Nou pa gen pwoblèm nou menm a yon moun ki ta renmen eksplwate Izidjòm nan. Ok. Men, m dakò avè w, w ap dakò avè m, Bousta, yon nèg ki gen yon epe damoklès sou tèt li, yon nèg ki pè pou yo pa arete l pou asasina, pou l pa al fè rès jou l nan prizon sou asasina, li pa gen moral flit, li pa gen moral sifizamman pou l kenbe tèt avèk bòs, avèk patwon. Non. Paske l se yon moun an difikilte. E se sa k fè se avèk se nan men Ariel Henry se avèk Ariel Henry Elon Musk deside pou trete kesyon iridyanm ayisyen an. Sa iridyanm nan ye menm? Sa yo fè avè l? Se avè l yo fè. Yo fè satelit. Yo fè fize. Li, li patisipe nan bagay bonm nikleyè, nan tout bagay nèt. Se youn nan, e, e, e, m ta di, nan pyè presye, se sèlman Ayiti avèk Afrik di Sid ki genyen li. Sela vle di li menm li gen tan vin dechèpiye. Pyè ki te eksplwate pa Afrik di Sid lan. Li manje pa Afrik di Sid lan. Moun ki te eksplwate. Li eksplwate sa k te gen ann Afrik di Sid lan. Moun ki te eksplwate sa k te gen ann Afrik di Sid la se te Elunwiks. Elunwiks. E se sa k rann tout fanmi an miltimilyadè ou tande a. Waww. Kounye a Ariel Henry fè l kado pa Ayiti a. Kote Leta ayisyen ap sèlman genyen 2 pou 2 edmi pousan ladann. Konbyen leta ayisyen ap genyen? De, de edmi pou san. Katreventi sèt pou edmi pou san ap pou eli miks avèk gouvènman ameriken. De edmi pou san. De edmi pou san. Ok men de tout fason an nou di yon chen rele yon chen, yon cha rele yon cha. Ariel Henry pa gen dwa pou l signe akò pou l al signe avèk pèsòn sou do peyi dayiti paske pa gon prezi se yon prezidan ki gen yon dwa eli par le pèp ki kapab pran dè desizyon kòm sa tout desizyon sa yo se dè desizyon ki sipoze kase ki gen dwa kase paske Ariel Henry pa nome non pli par le pèp li pa gen yon kontra avèk pèp la Rosemond Jean pou l al fè aksyon sa yo sou do sou do peyi a nòmalman. Ok. Se trè byen. Sa w di a kòrèk. Wi. Sepandan, èske nou an mezi pou n konnen ki kantite dega k ap fèt aktyèlman nan min nou yo parapò avèk estrateji sa a kominote entènasyonal, yon pati nan kominote entènasyonal la anplwaye la a, lè l mache gangsterize tout kote k gen min nan peyi a? Non, nou pa an eta vrèman de wè yo e se poutèt sa ke toujou gen tranbleman de tè. Èske n konn poukisa? wi. M vle oditè yo konprann, èskew konn poukisa 2 zam veteran ki te nan men lame veteran ameriken nan O Vietnam twouve l an Ayiti nan men bandi, alòske zam sa se 2 zam ki nan mize Ozetazini? Kèt! Eske men Julie sa m gen nan bouch la? Mwen tande l trè byen. Se petèt sa ke tout minisyon sa yo te rantre, ki te sipoze ale an Ikrèn, yo retwouve yo an Ayiti, yo di w se yon erè, e yo pa menm al pran yo, yo tout nan men bandi yo, yo tout nan men jèn yo. Se pa erè. Nèg yo sou, se yon konplo entènasyonal nou pran, avèk lapui. Avèk lapui sa n rele lè zoligak kowonpi dayiti. Wi. Ki antre vit, ki pa gen anyen pou wè ak Ayiti ni de prè ni de lwen. Wi. Men ki sèlman la pou eksplwate sa nou genyen, men avèk yon karaktè rasis ke yo pa menm vle nou enplike ladann. Yo pa vle pou nou pataje, yo pa vle pataje l avè nou. Sa vle di yo, yo vle vin eksplwate richès la, yo vle vin vòlè richès la, men san nou menm, san nou menm nou pa benefisye menm, menm di pousan, menm kenz, menm ven pousan ladan l. Se sa yo fè, yo fè de nou, e se sa k fè yo chwazi pou peyi a genyen aktyèlman yon federasyon ansasen k ap dirije l, ki pran peyi an otaj. Avèk zam, pliske ayisyen pa gen kilti vyolan, nou pa vyolan Moussa. Nou pa gen sa kòm kilti nou. La vyolans nou pa gen l kòm kilti nou. Se lospitalizasyon nou gen lakay nou, akeyi moun ki vini, resevwa etranje san difikilte. Se sa nou te gen kòm mès, se sa nou te gen kòm kilti, se sa nou te gen kòm abitid e se li n ap peye jodi a. Lè Desalin di depi etranje rive ann Ayiti l lakay li, li lib, endepandan, li lib, se sa n ap peye. Tout demach pou kraze lame a, fè presyon sou Aristide pou fè kraze lame a, se pou lè yo bezwen antre, pou yo pa gen anyen kòm obstak. Kounye a yo mete lame pa yo. Se yo k met lame Vitelòm nan, k met lame Lanmò San Jwa, k met lame Bous Izo a, k met lame Tilapli, ki met lame Guigui. Se yo k mete l. Sèt egzakteman, apa yo re. Misaj fèm parèt klè klè konsa si blan pat gen enplikasyon ladan l. Otomatik! Otomatik! Se kreye yo kreye kondisyon yo kounye a lè bagay la depase w pou w ka rele yo vini. Wi. Kounye a lè piske se ou k rele yo vini, yo, y ap fè tout sa ke yo pa ta dwe fè. Paske se ou ki rele yo kòm Dye, kòm Sovè. Men se yon miz an plas li ye. Wi men, Rosemon, se petèt sa ke nou menm nou kanpe tèt pou tèt, nou di ke nou pap bezwen kò entènasyonal rantre an Ayiti. Mentnan nou gen lame, nou gen polisye, ke yo menm yo aranje pou yo kapab founi lame a e polis yo, nou pa bezwen konnen, minisyon oubyen zam pou pete fyèl kèlke vagabon yo mete dirèkteman devan pèp la. Menm lè nou di sa. Menm lè yo pale avèk de polisye, menm polisye sa yo, yo jwe yon jwèt ansanm avèk yo. Apa lamò san jou, yo retounen refere a lamò san jou pou tounen paske yo di w ke avan avan le 10, fòk yo te voye yon kò militè. E nou opoze de kò militè sa a paske se yon kò militè ke yo menm yo menm yo modifye pou ki rantre an Ayiti pou al pwoteje pwòp richès yo ankò. Nou kanpe kont e nou kanpe dan di, nou di nou pap bezwen kò militè, nou pa bezwen konnen pa ki fòm, pa ki fason, Kò militè pa sipoze rantre anndan peyi an paske se yo ki mete bandi yo, se yo ki ame bandi yo, se yo ankò kounye a kal mande ankò lamò san jou pou retounen kwadèboukè pou al fè dezòd pou nou vin depan de yo pandan ke enstitisyon lapolis la an Ayiti rete bèk atè. Se pou nou santi nou pa gen espwa. Yo fè l, se pou nou santi nou de, se pou nou ka gon diskou dezespere, pou nou santi pa gen okenn sekou ankò, pa gen okenn espwa ankò, enben mande yo vini. Wi Rosemon, pou yo kapab parèt tou kò. Men mentnan. Kote bato? Ok, kote bato? Kòm bato yo te voye vin veye enterè Bidjo sou lanmè a? Kote bato a? Kote? Nou, nou pa wè l? Kote? Kote bato a? Nan mi, nan lame, ansyen lame militè demobilize w la, genyen 300 zòm ki te pran fòmasyon depi nan ansyen lame a. Ann Izrayèl, nèg sa yo rele geriya iben ki ka goumen avèk tout nèg sa yo. Nou pa bezwen dimil nèg, nou bezwen sèlman twasan zòm wi. Twasan! Twasan zòm Moussa! Pou rezoud sa k gen la a. Mesye blan sa anbasad la k di piga nèg sa yo antre nan operasyon kont bandi. Wi, men anbasad la te di l tou. Madam Lalim, li di, oken moun lan lame pou yo pa ba yo gwo zam. Oken moun lan lame pa sipoze gen gwo zam lan men yo, yo menm yo pa bezwen zam moun ki lan moun ki lan lame yo, yo pa ba yo zam anndan peyi Dayiti. Se sa Madam Sis, Madam Lalim di. Tande, sa vle di, sa vle di, ou konprann, n ap konprann sa k ap pase la a, ou pa vle lame m, bon o mwen, men yo pa entelijan. Yo ta eseye kite lapolis, militè aji ansanm, epi yo ta moutre feblès yo, yo ta di bon piske yo depase pa lè zevènman, men yo mete veto yo menm. Wi. Yo poze dwat vete yo menm. Yo parèt tèt yo klè lan figi nou. Ki kote w konn wè chaje dafè yon anbasadè oubyen anbasadè yon peyi pral pase direktè dwàn lòd, pral nan direktè dwàn, pral rantre nan direksyon lapolis, pral pase direktè polis lòd? Jis Ayiti, nan oken peyi. Èske l posib? Nan oken peyi. Nan ki peyi sa fèt? Jamè. Èske l di, èske yon anbasadè Ayiti ka pèmèt li al devan direktè dwàn ameriken? Kibò? Pa di sa non. Eske anbasadè Ayiti Ozetazini ka pèmèt li al rankontre pou al bay lòd a direktè polis ameriken? Ki bò? Menm telefòn yo, yo pa gen. Ebyen. Ebyen se pou n konprann se yon pwojè. Dayè, sa ki enpòtan nan sa. Wi. Se kantite tè mesyedam demokrat ameriken yo, ke se Clinton, ke se madan Clinton. ke Biden, ke nèg sa yo, moun yo, yo achte tè pou yo sou prent non. Tout kote k gen min, tout kote k gen, tankou nan Latibonit, nan, nan, nan, nan, nan Plato Santral, ench. E 500 kawo tè wi Made Clinton achte. 500 kawo tè? Made Clinton achte 500 kawo tè. Plato Santral? Plato Santral. Nan kwadèboukè, ni Clinton, Clinton achte konbyen kawo tè? Nan Craton, la nan kwadèboukè, madan Clinton achte yon pakèt tè wi. E petèt sa yo mete, e petèt sa yo mete Lamò 100 E petèt sa yo mete Lamò 100 jou nan kwadèboukè. Ok, sa vle di, e ou konn ki kote? Depi se kote gen gaz yo, yo achte yo. Men, yo pa gen dwa sa. Yo pa gen dwa sa. Epi, y ap, epi, leswa, y ap, ou gen tout tip de aktivite k ap regle. Paske kote wè menm pa ka al nan geto kote ki gen zam yo, men yo menm yo ale. Alèz. Ou wè y al filme yo, ou wè y al fè entèvyou avèk yo san pwoblèm. E yo pa prale san otorizasyon anbasad la. Jamè. Jamè. Ok, se yon fason pou n di, nan konplo nou pran an, sèl sa k kapab retire nou, se yon antant Ayisyen avèk Ayisyen. Malerezman, twa ka nèg ki nan sosyete sivil la, twa ka nèg ki nan sektè politik la, Twaka nèg ki nan sektè dafè a, tout nèg se dè ajan la cia. Tout nèg se dè ajan yo ye. Ok. Y ap travay pou yon patwon. O detwouman peyi a. Wow. Wow. Mwen menm, mwen menm kap pale avèk ou a, m pa yon anti blan. Ok. Pèp ameriken se yon bon pèp. Pèp ameriken se yon trè bon pèp. Se yon pèp trè ospitalye, yon pèp soli, ki fè prèv de solidarite. Sepandan, gouvènman yo, se de gouvènman ki karakterize. Anpil nan yo, yo trè rasis a lega de nou menm. Wi. Yo pa vle nou avanse, yo pap kite nou avanse. Se dirije yo vle detwi nou. Wi. Se dirije yo vle detwi nou. M pa kwè pèp ameriken konnen sa gouvènman ameriken ap fè nou pa fè an Ayiti. Ok? Sa vle di, konba dwe kontinye mennen sou teritwa l menm avèk menm jan yo te konn desann nan Pon Manhattan, dyaspora yo te konn desann, fòk mobilizasyon sa kontinye pou nou di ameriken halte la. Paske ou mèt tande Kanada, Lafrans. Pa kraze ti biznis, pa atake moun ki sanble nou. M pap di rès la. M pa di rès la pou yo pa di m ap fè vyolans. Tande! M vin pou di non! M vin pou di non! M vin di yo akò avèk laboujwazi! M vin di yo akò avèk. Gouvènman defakto, m vin di akò avèk anbasad yo, m vin di akò avèk esklav a talan, esklav yo domèstik yo. Depi yo pa tande rezon, n ap fout yo nan yon sitiyasyon difisil, yo p ap konn si pou yo monte, si pou yo desann. Lè n sòti,